M de sendomeng la. M de sendomeng e jodi a antre. Ann ba yo. M de sendomeng la. Maten an m antre yo konnen. Natè a. Yo toujou pa wè lamò toujou sesi toujou sela ou konnen. Mater. Men non. Izo anpil big up pou ti lapli kempes ou konprann. Mater a non kebò granmoun tout al ye yo anpil big up pou nou. Lamò san jou pat la nan tri. Evryday an nay mi tou pwen bak. Men non. Ou pa dakò non. Ok m bo la respe. Ou konprann. Byen bonjou bonswa tout moun ou sou Sofia TV 83 tou depan de lè ki kote e moman ou pral gade epi tande video sa n gen plezi pou n enfòme w ou sou Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an medam mesye men pi gwo pwen ki pral fè esansyèl nan nouvèl la pou jounen jodi a. Lapolis nasyonal Dayiti mete anba kòd suit ak yon video k tap pibliye sou entènèt la kote ekip kanaran tap montre lajan ak kantite tafya y ap bwè e lapolis pa t bat ba yo t ap kouri dèyè ekip sa e jounen jodi a la yo mete anba kòd Geffrard Wesly ki gen 40 lane ki twouve l anba kòd epi dwe reponn kesyon lajistis pou zak malonèt yo ta mete sou do l yo ta akize misye se li menm ki ta sonnen chofè kamyonèt ki tap soti nan zòn Chada pou rive Bon Repo e yo di li patisipe nan plizyè zak kidnaping, vòl a men ame, kou al ye la a, li bay tout detay konsènan sa kap pase anndan baz ekip Kanaran an ki gen nan tèt li chèf gang Jeff pou lenstan, lapolis mete l anba kòd nan moman nap pale a la. Nou pral fè yon kout pye nan Ti Rivyè Latibonit, bagay yo vrèman dejenere, Luckson Elan chèf gang lan voye yon mesaj klè bay lapolis, E sa w tande a, anpil pale pral fèt nan dosye sa. Medam mesye, gen lòt pwen ou pral tande nan nouvèl la, sonje abòne ansanm avè nou, pataje videyo a ak lòt zanmi, enfòmasyon yo ap vini youn aprè lòt sou chanèl pa w la. An nou ale non nan kèk pwovens, nou pral gade koute kòman sa ye avèk Désir Vénès nan Ti Rivyè Latibonit, kote yon videyo ap fè la une sou tout rezo sosyal lan, Kote men 2 nèg arme ki pran yon grès ke son ta kapab di galon en yo boule la epi yap lage grès lan sou e sitwayen sa. Bon yo akize ekip baz mesye Gran Grif yo ki ta komèt aksyon sa, yon enfòmasyon yon video ke Elanlixon demanti. Pa vre Désir Venez bonjour. Bonjou Blaise, bonjou Jean Willy Febè an nou enfòme oditwa pou n fè yo konnen ke sitiyasyon ti rivyè latibonit pou moman yo li pèmèt zoom nan fèt sou ti rivyè swit avèk nenpòt sa ki pase ki gen rapò avèk aktivite gang yo premye reflèks se ti rivyè latibonit swit avèk sa Gran Grif reprezante depi plis pase 5 lane sou zòn nan yon seri de sitwayen e sitwayèn ki pratikman ap vakye avèk aktivite yo toujou tonbe anba panye baz gang ke swa sou wout Lyankou oubyen zòn Ponpa Remon oubyen sou Kafopèy lè y ap travèse wout nasyonal yo pou y al vakye avèk aktivite yo. Tankou yo jwenn di l, gen yon videyo k ap fè layin aktyalite atravè rezo yo, ebyen li genyen gwo akizasyon sou baz gangris k ap vide Grès yon galon, yon galon jòn ki gen dife ladan l, kote mesye yo ap mete pye sou jèn gason sa ki mare de bra dèyè do, de pye l mare e bouch li mare, ebyen mesye yo ap boule l avèk grès galon an. Ebyen Luckson Elan ki se chèf baz Gran Grif la demanti enfòmasyon ki fè kwè ke se baz Gran Grif k ap fè sa, li menm fè kwè si yon sòlda l ta pran chans fè sa, li menm l ap mare sòlda a menm jan an. e lap boule solda a menm jan tou paske moun sa a janw wè lap boule nan video a son moun ki tou mouri moun nan ou paka ap matirizel epi pou pral mandel lajan Luckson ale pi lwen l fè kwè e mesye ki te ale nan radyo ki te moutre de pla menn ki te boule a pou solda sa a li sanksyonel epi lot enfomasyon mesye a fè kwè li menm e se leta se leta lè ou pale avel lè ou kesyonel sou ansanm de zak de kidnaping an seri ki ap fèt sou zòn nan, ebyen l fè kwè pi gwo kidnapè a se premye minis peyi a Ariel Henry paske lajan Ariel Henry ap fè yo se vòlè l ap vòlè yo, li menm tou yo pa ba l anyen pou l fè ebyen li menm l ap chache mwayen pou l fè lajan l pa l tou. Se de deklarasyon ki ekstrèmeman grav e mesye yo li moutre ke l pare li menm, li di si lapolis vle fon travay tout bon vre se pa rete nan mitan nan wout yo mete avèk cha blende, Se rantre vin Savien pou fini avèk pwoblèm nan e li menm li fè kwè ke sa k ap pase nan peyi a pafwa l konn santi yo ba l pwoblèm tou, li konn santi l bouke, li mande pou leta ak lapolis pran responsablite pou omwen pèmèt ke Latibonit tounen jan l te ye avan an pou demantle tout nèg ki gen zam e se pa li menm sèlman, se sa Luckson Elan deklare nan pale ke l te genyen yè ak nou nan telefòn ke l rele nou menm lè n te wè videyo a. kwè ke li te pataje l nan plizyè gwoup, sanble ke li genyen de moun ki nan gwoup whatsapp yo ki ba l nimewo telefòn nou ki fè l konnen ke se nou ki pataje videyo a ebyen li rele nou sou whatsapp yè pou l demanti videyo a e pataje ansanm sa yo kòm done ak nou epi lòt enfòmasyon toujou ki konsène Baz Gran Grif, mesye yo pratikman anonse e li sanksyone, nou vle pale de Luckson, li sanksyone mesye ki te debake sou wout Lyankou samdi pase a ki te touye anviwon 5 moun e gen ladan yo jiska prezan fanm yo pa jwenn kadav yo. Te genyen pami yo yon fanm ansent ki te pran bal ki al mouri sou kabann lopital. E yon dam ki te gen 18 tan e ki pratikman te resevwa bal ki te mouri, li te gen yon ti bebe nan men l. Pou kounye a, bebe a ap pran swen lopital Albert Schweitzer nan Dechapèl e se bandi yo menm ki te remèt moun nan zòn nan ti bebe a pou yo te fè dilijans pou yo te mennen l lopital. Ebyen lopital la te resevwa bebe a. Ebyen responsab lopital yo egzonere timoun sa a, yo fè kwè ke timoun nan pa genyen pou l janm peye yon goud nan lopital sila a pa rapò ak sitiyasyon ke l pèdi manman l. e sitiyasyon ke l rive lopital la. Yon sitiyasyon ki lakòz ansanm daktivite sou komin Lyankou rete paralize e menm yèswa o nivo Pon Sonde te gen gwo sispens sou sòti se baz grandis yo paske selon enfòmasyon yo mesye yo gen minisyon ki dwe trajanse vin jwenn yo nan jou sa yo yo toujou jou samdi jou mèkredi se jou ke mesye yo itilize pou minisyon trajanse vin jwenn yo vin avèk difikilte ki genyen sou komin Vèrèt swit avèk prezans lapolis ki la nan zòn nan a inite espesyalize yo siyoto ITAG ebyen yo anpeche genyen de bagay ki soti swa sou plato santral Mibalè sou fwontyè pou desann dizèn mesye yo ebyen mesye ap itilize aks ki se wout nasyonal nimewo 1 an kap sou zak minisyon yo ta dwe soti nan nivo Kanaran, selon enfòmasyon ke nou genyen, ebyen depi avanyè mesye yo ap fè gwo presyon sou wout Kafoupèy la pou omwen yo kreye tèrè pou milisyon ka rive, se pou sa ke mande lapolis ki nan nivo Senmak pran responsablite yo pou omwen anpeche ke milisyon rive pou kontinye vin fè san koule nan depatman Latibonit la. Désir Venès, avan menm ou ale, ban nou gade sa ansanm avèk ou, piske E si Elan Luckson li menm an jondi an ki chache jwenn nimewo pa w pèsonèlman ke l di l sanksyone e se sa k ap sikile kòm videyo a e li demanti se pa yo menm nan baz Gran Grif ki ta komèt aksyon sa e li menm raple ke e te gen yon sitwayen ki te viktim aksyon sa deja ke l te sanksyone 2 pwòch li ki te komèt aksyon sa a e e l pale tou ke l di ke nèg alò akolit li ki te komèt aksyon la fwa pase sou moun ki t ap travèse zòn Mowo Dwèt la kote ke genyen plizyè moun ki te mouri yon dam ansent tout sa lè l di sanksyone yo an kòm enfòmasyon w genyen kòman sanksyone yo? Li fè kwè genyen ke l rale baton li bat yo genyen nan yo ke l retire zam nan men yo selon sa li li di nan konvèsasyon ke l te gen ak nou an. Li di nèg sa yo pa foute janm manyen zam nan baz li ankò paske ou pa ka pral teworize moun nan pou wal fouye moun nan pou pran sal genyen pou tire sou li el moutre e sa ki pase a li afektel paske li gen pitit tou lè lap gade ti bebe a el menm fè kwè si fanmi an ta vle resevwa sipò nan menl el di son bagay ki pral pratikman enposib paske moun yo pap resevwal. Li menm li ta ka toujou itilize moun pou pran responsablite ti pitit la paske ti pitit se malere pou li menm paske ti pitit la pa ta dwe viktim nan bagay sa se pou sa li fè kwè ke li sanksyone mesye ki te soti sou wout la e li fè kwè mesye te soti san li pat konnen e se lè se lè aksyon yo fin poze li pral enfòme pa la swit atravè rezo sosyo yo kantite dega ke mesye fè. e sou wout Lyankou a. Bon, kounye a la, an nou gade sa Bouketo ale de Zyevenes, misye di ke, bon, jan w sot di talè a, sa k ap pase anndan peyi a yo fè l mal, yo touche l tou, jan w sot di an la, li gen pitit tou sa, e li prè ke sa k ap pase a la pou yo ta mande l, bon, jan l di a lapolis, se petèt vin antre andedan e nan baz yo pou ka vin jere pwoblèm sa, èske vin jere l la se pou di bò kote pa l, l ap remèt zam yo, l ap remèt zam yo, y ap bay vag, oubyen se ta di tèt li ke. li prè pou l afwonte lapolis. Nan, misye di li prè, li prè pou l afwonte lapolis e l deklare lè lapolis yo rive pou yo mete pye atè, yo menm y ap mete pye atè. Li di se pa nan cha pou lapolis rete kache. E sa a se deklarasyon misye sa a. Li di pou la depi lapolis prè la, y ap fini avèk bagay la yon fwa, kòm lapolis kòm son sèl avèk popilasyon an pou yo tout yo fon sèl pou yo vin rezoud pwoblèm nan e li menm li pa gen pwoblèm ekip li a prepare pou afwonte lapolis sa k pi fò a pou l pase. Mèkredi a depi yè aprèmidi lapolis fini pa pran kontwòl sitiyasyon an nan zòn Vivi Mitchell. Nou te gade tou avèk nou talè a kòman ke men yè aprèmidi ke popilasyon an nan zòn rue Anglade 3 Fermat 55 dejwe yon tantativ kidnaping kote ke genyen ravisè sa ki konnen move moman ki pase move moman anba men popilasyon nan zòn Fermat 55 an repons reprèz avèk aksyon sa. Men bandi yo ki sanble debake la kreye anpil pwoblèm nan zòn Fermat. Nou te deja pataje sa avè nou kòm enfòmasyon. Nou te gade avèk nou tou, ebyen yè la, Pòtoprens, Dèlma te tounen egzakteman, ebyen 2 zòn kote ebyen zak kidnaping te fè la yn. Ebyen yè nan okoudlajounen yè maten byen bonè avan menm. sou Nazon an, nèg ak zam kidnape yon moun nan zòn Nazon, yo kidnape yon moun la, nan menm yè a tou ebyen te gen 3 anplwaye yon sipèmache pou nou ta di byen yon makèt pandan ke yo tap moun sa tap pral travay sou Dèlma, bandi kidnape 3 moun sa yo. E yè tou menm yè jedi an, bandi kidnape nan Riyèl Bern nan klinik li, Doktè Jorel Nazon Sineas. Pou n ta di byen, yè jedi 30 mas 2023, sitiyasyon li menm li te parèt trè trè konplike zòn aksyon bandi nan Vivi Michel, nan fèman sitiyasyon kriminalite. Men sou Dèlma ak nan Pòtoprens, se te zak kidnaping ki li menm t ap fè layinn. nan dife nan Pòtoprens ak sou Dèlma. N ap pran direksyon Miragwàn nan depatman Nip peyi an gen komisè gouvènman Miragwàn nan Jean Ernest Muscadin ki fè konnen li entèsepte yon machin li te gen alèt sou li depi Pòtoprens. Machin sa ki t ap chaje nan Matisan 2 a ta pral Kawouk daprè komisè Jean Ernest Muscadin ki te pale nan mikwo korespondan nou nan Miragwàn Henri Claude Clercin. Donk, li pou ta ekivòk pou ke nou kesyone moun sa yo pou nou konnen ki bò moun sa yo prale. Se sa chofè a di. Chofè a di m wi, e men mesye ki te rele l pou ke li te vin chache moun sa yo, e ke de tip sa yo menm yo pa gen pyès. M te poze yo kesyon, yo te di m ki abite Matisan. Donk, de sefè ke nou arete yo, nou pral kesyone yo, nou pral fouye telefòn yo pou nou konnen de kwa il saji. E chofè a menm, nou arete chofè a tou? Chofè a sanse arete paske kanmenm se yon djòb ke l t ap fè, men kanmenm m ka relache misye. Telefòn nèg yo nan men nou, nou pral fouye telefòn yo pou nou konnen egzakteman de kwa il saji. Pwoblèm ki gen an se ke anndan 2 a se yon zòn de non dwal ye. Kòman yon machin fè antre anndan an, vwal chaje anndan an e machin pa antre anndan sa a, moto pa antre, poul pa pase, pesonn pa antre anndan an? Kòman yon machin fè oze antre al chaje? Tout machin ki soti andedan Matisan, depi ou vin pou travèse limit lan, m ap entèsepte ou. De tip sa yo, yo pa genyen kat elektoral yo menm. Selon sa yo di, yo di pyès yo pèdi. Ki pa pwoblèm. Bon, m te poze misye kesyon, li te di l abite Matisan. Vwala deklarasyon komisè gouvèneman an Miragwàn nan, n ap pale de Jean Ernest Muscadin ki li menm t ap pale avèk jounalis nan depatman presizeman nan vil Miragwàn kote l fè konnen li entèsepte la yon machin li te gen alèt sou li depi Pòtoprens e machin sa ki t ap ki t ap chaje ki te chaje nan zòn Matisan 2 a ki t ap prale Kawouk. Daprè chèf pakè Miragwàn nan, Jean Ernest Muscadin, Obsèvatwa Jenès Ayisyen di yo gen gwo kè kase fason jèn yo kontinye ap kite peyi an pa pil ak pa pakèt. Evenson Jean di l sezi konstate l wè fason jèn yo kontinye ap batay devan biwo imigrasyon yo pou jwenn paspò yo. Evenson Jean di l rekonèt sitiyasyon peyi a grav anpil pa rapò ak pwoblèm ensekirite an, men kanmenm fòs viv nasyon an dwe rasanble pou sove Ayiti nou an, pou sove jenès peyi an. Ann koute Evenson Jean. Pwoblèm de sekirite ki gen anndan peyi an, li se yon bagay byen kalkile paske mesye yo kote yo ye, jenn gason, jenn fanm kote yo ye, nan zòn kote yo rete, nan klas kote yo soti ki soti nan menm klas avèk nou, Jodi a ki gen gwo zam nan men yo se pa yon ti zafè l ye se de dirijan politik nou konnen sa ok bagay yo pale se de dirijan politik se de moun ki nan sektè prive se de moun ki nan entènasyonal ki ba yo zam nan donk mentnan lè w pran de moun ki pa gen anyen nan tèt yo ki pa prepare pou ba yo zam kisa w di yo fè avè l se pa de moun ki fòme se pa de moun ideyolojikman k ap mennen yon batay pou peyi donk mentnan yo itilize zam nan e lè w ap gade gen de nèg ou wè lè w wè nèg la tou sal atè a nan la yon sandal nan pye l. Epi se li ki pran yon gwo zam nan men l ki vann 6 mil dola, 10 mil dola e menm 15 mil dola. Donk ou pral konprann se 2 moun yo itilize, se 2 viktim yo ye. Dou nou menm ki sa n ap fè pou pèmèt ke nou sòti nan sa nou ye jodi an la? Ki enplikasyon ou panse jenès la ka jwe nan jwenn solisyon an? Bon lè n ap pale a nou p ap pale de jenès la sèlman, n ap pale de Ayisyen an sòt men lè n ap pale de jenès ki s on sektè nou menm youn nan misyon nou genyen se travay avèk jèn yo nan inivèsite a, nan tout espas yo. Pèmèt ke yo kòmanse gade bagay la yon lòt fason. Paske kisa nèg yo kite pou nou la? Nèg yo kite ke ou vin pa wè w antanke Ayisyen. Ok? Èt Ayisyen ou pa wè sa. Ok? Donk mentnan se ale Chili, ale Brezil oubyen antre nan yon baz gang pou fè sa w sa e ke moun yo pa t dwe fè. Donk jodi an fòk nou gade pwoblèm nan paske depi gen pwoblèm gen solisyon. Ok? Gade pwoblèm nan, dyagnostike l. Epi gade ansanm, solisyon an pa nan menm. Ok, m son eleman. Strikti n ap pale la, se de eleman n ap travay, fè de konferans, fè de fòmasyon pou jèn yo, pou yo ka konprann, pou yo pa rantre nan sa ki gen la. Men jodi an, se tout moun ki pou enplike yo ki pral pèmèt ke nou jwenn, nou palye sitiyasyon ki. Ok, nou sot fè de jounen de refleksyon, m kwè se te 5, 6 fevriye, sou menm pwoblèm sa a, jodi a, avèk CJAP. Jodi a ou pa ka di yo pa. deplase kite peyi a nan yon sitiyasyon konsa la, yon pwoblèm de sekite ki gen anndan peyi a, kidnaping, mizè, grangou, jenès la paka jwenn travay, jenès la pa gen yon espas vre pou l reflechi. Si w pran inivèsite a, ki se yon espas de rechèch, de refleksyon e de deba, jodi a se anndan inivèsite a mesye yo antre yo tiye moun, pa egzanp Gregory Saint Hilaire pou n site sèlman anpil lòt, men gen yon etidyan k fèk sot mouri la, ok, donk ki se yon avni peyi a, men. Eske sa a mande n ap gade a pou nou kouri? Paske ki sa l ye? Nan lavi, lè gen yon pwoblèm ki anfas, lè w kouri, ou di w ba l rezon. Ok? Ou di l li genyen. Men lè w kanpe, w ap gade pwoblèm nan. W ap dyagnostike pwoblèm nan. Ou pran konsyans de sa k genyen an. Epi nou chita, solisyon an la paske depi gen pwoblèm, gen solisyon. E gen yon jou, gen yon jou l ap jou. Nan jou l ap jou a, Ayiti pa sipoze rete jan l ye an la. Nou ap kontinye avèk enfòmasyon gen òganizasyon kominotè pou devlopman riral ki di yo gen gwo kè kase pa rapò ak pwoblèm ensekirite peyi a. Kòdonatè jeneral estrikti an, Sauveur Delva mande ministè jistis lan sispann plenyen men aji ak rès gouvènman pou rezoud pwoblèm ensekirite peyi a ap fè fas jounen jodi a. Ann koute Sauveur Delva. Wi nou konnen gen yon ensekirite k ap manje peyi a, nou oko dè ladann tou. Minis jistis la. ki son minis ki reskonsab sekirite piblik la, li di li pa kapab, li di li pa kapab, men nou wè se yon minis ireskonsab, paske lè ou se dirijan ou pa plenyen, se aji ou aji. Ensekirite a ou kode pa ka pote solisyon, nou pa gen sa nan misyon nou, men gouvènman an jeneral. Minis jistis la ki di nou pèdi anpil teritwa nan peyi a, se pa sa pou l anose. Se bloke pou y bloke vàn ensekirite a. Se pa plenyen pou y plenyen menm jan avèk popilasyon an. E yo konnen gen pwopozisyon trè byento. Nou sot fè pwopozisyon an bay PM nan fasafas. Nou pral nou pral fè pwopozisyon bay minis jistis la ak sekirite piblik pou nou di yon minis pa yon jwèt. Yon peyi pa yon jwèt. Wi nou konnen pwoblèm ensekirite a. Nou menm n ap poze pyon pa nou. Men ensekirite dan lemond pa ka anpeche eleksyon. Paske fòk nou gon leta lejitim. Se pa sèl an Ayiti k gen ensekirite. Men gen moun k ap pran, gen moun k ap ki responsab. Nou menm nou kwè nan eleksyon, nou kwè nan yon leta eli. Demokratikman, nou kwè nan yon yon gouvènman lejistim. Paske nou gen 29 an nan peyi a, nou konn ki lè nou te gen peyi. Pe tout moun ap plenyen pe peyi pèdi, peyi pèdi, Okodè di non. Nou lès Ayisyen, fòk nou pran responsablite nou, paske Kanada di y pap okipe nou, y pap vini, Lafrany di y pap vini, Etazini di y pap vini, ebyen fò nou gon gwoup Ayisyen, ki pran reskonsablite pou retire peyi sa nan sa w sot repete la, ensekirite, tout moun gen nan tèt yo on sèl pwojè kite Ayiti. Nou Okodè nou se rezèv pou le peyi. N ap toujou rete avèk responsab Okodè a ki se Sauveur Delva. Òganizasyon kominotè pou devlopman riral Okodè fè yon pwopozisyon pou kapab reyalize eleksyon nan peyi an nan lane 2023. Pwopozisyon sa a gen 10 pwen, pami yo, seleksyone ak enstale KEP an, fè rekritman, seleksyon ak fòmasyon pou manm bed yo ak bek yo, rekritman ak fòmasyon pou mandatè, pou n site sa yo sèlman. Kòdonatè jeneral OCODE a, li menm ki se Sauveur Delva, kwè nan 9 mwa sèlman pouvwa an plas lan kapab reyalize eleksyon lib, onèt ak demokratik anndan peyi an, pandan ke li pa mete aksan sou kestyon kòman ke yo pral solisyone pwoblèm ensekirite a dabò, ki se jodi a pi gwo preokipasyon chak grenn Ayisyen. Ann koute Sauveur Delva a pou plis detay. Men pwopozisyon OCODEH fè bay tout aktè prensipal yo pou n kapab mete machin elektoral la kanpe, k ap pèmèt nou reyalize bon jan eleksyon, nan peyi a nan 9 mwa ki rete nan lane 2023 a 1. Seleksyone ak enstale kep la yon mwa 2. Rekritman, seleksyon, fòmasyon ak enstalasyon manm bed ak bek yo yon mwa 3. Rekritman, sipèvizè yo, fòmasyon ak deplwayeman manm yo sou tèren an yon mwa. Rekritman, seleksyon ak piblikasyon lis ofisyèl pati politik yo yon mwa. 5, Enskripsyon kandida yo ak analiz dosye kandida yo ak piblikasyon lis ofisyèl la yon mwa. 6, Rekritman gad elektoral yo, fòmasyon ak deplwayeman yo sou tèren an 15 jou. 7, Idantifikasyon ak seleksyon sant vòt yo atravè tout repiblik la yon mwa. 8. Rekritman manm BV yo ak fòmasyon yo avan joune vòt la pou pi piti 2 joune fòmasyon 15 jou. 9. Rekritman ak fòmasyon mandatè pati politik yo pandan 2 jou fòmasyon avan eleksyon yo 15 jou. 10 e dènye. Ouvèti kanpay elektoral la sou tèren an ak fèmti kanpay la, on mwa 15 jou, 45 jou dire kanpay elektoral la avan eleksyon yo. Note byen, pwosesis elektoral la n ap pale jodi a, se pa enskripsyon kandida yo ak kanpay elektoral ak joune vòt la. Se pa sa l ye. Pwosesis elektoral la se yon machin ki gen anpil etap ladan. Depi enstalasyon kep la, machin nan derape san. Kanpe nan wout, jis rive nan enstalasyon eli yo atravè tout peyi a. Tout aktè prensipal yo ki gen enterè nan zafè eleksyon nan peyi a, espesyalman pati politik yo, moun k ap kandida yo, sitwayen responsab yo, tout konsène pou veye, kontwole, Kijan pwosesis elektoral la ap mache? Eske machin elektoral la ap byen mache? Sa se wòl aktè yo. Sa nou rele sa nou rele yon pwosesis elektoral konplè. Se sa nou rele yon pwosesis elektoral konplè. Sa vle di, se pa ni kanpay elektoral kandida yo ak jounen vòt la, Se pa sa ki enpòtan nan pwosesis elektoral la. Note byen, Òganizasyon Kominotè pou Devlopman Riral, OCODER, pwofite raple tout aktè ki enterese nan zafè eleksyon nan peyi a, n ap bezwen 9 mwa pou n reyalize yon bon eleksyon kòrèk, san twou nan manch.